Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon on est très content d'être avec vous alors nan kad emisyon sila nou pral fè yon ti pale nou pral fè yon ti pale de krisla nou pa pral promote bandi men sil fon bagay nap dil fon bagay en un mois je peux même dire en une semaine krisla fè 2 gro kou m gen presyon ke pou fen ane a la kamera yo yo tourne vers krisla. Ti lapli e izo. Poukisa m di sa se paske bon nèg yo yo di yo deside fè lapè yo di men m pa ka konprann paske kòman on nèg ou vèse w dan le mal or ou pa nye egzistans Bondye ou pa ka konprann non sa vle di ke espri mal la ki nan li an ki ap pouse l pou l fè mal la kotidyènman. Men m gen presyon ke li gen konsyans li ki ap goumen avè l. E se sa k fè m di nou ke nèg sa yo, si yo mouri sou chan de batay oke men si nèg sa a se malad li malad li pral lopital, avan nèg sa yo mouri ap gen sa n ta kapab rele yon sòt de remò de konsyans, la kondanasyon de swa menm par swa menm. Kris la fè yo òganize yon kwazad, nou wè enfòmasyon sa sa fè de jou, men jounen jodi a la m vini Avèk dosye sa a, se pou m kab pèmèt ke nou menm nou kòmante. M pa oblije poze nou kesyon pou m di nou ke èske Bondye kapab pèmèt ke Kris la rachte am ni. Sa se bagay ki ap fèt tout tan. Men gen yon grenn bagay pou Kris la konnen. Kris la kapab konvèti. Kris la kapab tou sal li ye. Li kapab vin lòm le pli saj nan mond lan. Men ekoute, ki frap par lepe, perira par lepe. Apôtre Paul, nou sonje sa l te konn ap fè. Men lè l vin konvèti, ebyen, nan sa l te konn ap tchwe moun yo, se konsa l mouri. M pa di nou Kris la konvèti non, paske kwazad sa a se te yon kwazad e nan pèspektiv pou te kapab pèmèt ke gen lapè ki tabli nan zòn nan. Men ekoute, le fait de prendre la parole parmi les chrétiens ou parmi ces gens là qui disent être chrétiens, ebyen kanmenm, se byen. Se byen, m pa pral kritike le fèt ke yo te bay Kris la pran la pawòl. Paske gon bagay ki gen nan legliz jounen jodi a, legliz ne pe pa asime. Je kòm lenpresyon si ya yn egliz bò kote yon chèf de gang, seli ki vyen preche la bòn nouvèl, li pa vle pale de bandi, li pa vle pale de chimè. Gen nèg nan G9 ki konn al legliz. Poukwa? Se pa l moman pou ta kapab delivre yon bon mesaj pou di ke zam ki nan men w nan se enmi w li ye, yon jou l ap tounen kont ou? Pa egzanp, o nivo de Drouillard, chèf ki nan Asyeri an, Tayson, li toujou pral legliz. E li toujou al legliz wi. Men m toujou priye pou ke yon bon lè l kapab tou rete legliz la. Li tou mete ajenou l, konvèti epi l di sòlda yo, Mesye mwen menm, m pran wout sa a. Bondye ta sove nonm sa a. On va écouter Krisla ki ta pran lapawòl epi aprè, euh, l'analyse du pasteur. Epi aprè. Se pral tou pa nou? Ann tande non. Amen! Jodi a m pa vin preche paske m pa pastè, m pa di pou sa. Men mwen vin pale avè nou. E m vin esplike nou. Lè m te jwenn dam sa, li te mande m mwen. M te resevwa l. Lè l te chita pale avè m, Li te esplike m sonj li te fè a. Li te asepte m di m ap fè l. Men lè m te di m ap fè l la, pa t gon von yon vrè volonte pou m te fè l vre, men m te di m ap fè l. Men m gen de twa zanmi m ki te avè m ki t ap tande l. Chak jou di m, Fò w fè sa w di w la wi. M di m ap fè l. M di m ap fè l. Lè m vin deside, e lè m wè m tande dam lan vin kote m ankò li l ap mande pou mwen, lè l antre l di m menm bagay la m di bon m s on kwayan depi Bondye di m pou m fè yon bagay m ap goumen pou m fè l nenpòt jan sa ye m ap fè l m te di Bondye Jan zòn nan pa bon la men mwen konnen si se volonte w lap fèt. Jodi a nou rive nan dènye jou a. Map di tout pèp Fontamara mèsi. Map di tout pastè mèsi. Map di chak grenn moun ki la jounalis yo mèsi. Mizisyen yo mèsi. Tout Moun ki kite fwaye yo ki vin la mèsi e Moun ki pa vin yo tou mèsi Map di pèp ayisyen jodia m vin pale nou de lanmou jodia janm tande yon pastè kap di Tout sa kap pase Ayiti se la fen di mond? Non! Paske m panse la fen di mond pa pou sèl Ayiti. La fen di mond la pou tout moun nèt! Jodi a, fò nou di w menm pèp Ayisyen, kote nou ye a, nou kotize pou n la. Lan, depi lan lekòl, yo pa aprann timoun yo renmen drapo yo. Yo pa aprann yo renmen moun bò kote yo. Jodi a nou di moun Fontamara, moun anndan legliz yo. Menm lè se 30 minit nou pran pa semèn, nou di timoun nan nou gon peyi k rele Ayiti. Fòk nou renmen Ayiti. Paske se ladan n fèt. Nou gon pèp ki rele pèp ayisyen. Fò w renmen frè w la ki bò kote w la. Paske. Majorite sa kap pase nan peyi a Ayisyen pou bokou Ayisyen lè w rive Sendomeng ou jwenn kominote chinwaz Etazini ou jwenn kominote Spanich men nou menm Ayisyen lè nou rive yon peyi n gaye ni youn ap choute sou lòt ni youn pa vle ede lòt Jodi a fò n chanje mantalite nou. Si nou bezwen gen yon Ayiti, fò nou pran konsyans. Paske Ayiti nou bezwen an, l ap kòmanse sou mwen, sou ou, sou lòt, sou nou. Poukisa lè Ayisyen rive nan lòt peyi, li mache sou lwa? Li konnen pou l pa pipi nan lari, l p ap fè l. Li konnen. Pou pa bon tout sa yo dil pa fel respektel poukisa nan peyi nou li paka prop poukisa nou pa respekte lwa nan peyi nou fok ayisyen konnen se pa yon prezidan se pa yon minis ka vin chanje peyi sa se pa ameriken se pa kanadyen se pa la frans kap vin chanje peyi sa se nou menm ayisyen ki pou chanje ayiti. Jodi a, n ap di pèp ayisyen, An n met tèt ansanm, sispann kouri kite Ayiti. Wi Ayiti pa bon, wi Ayiti gen pwoblèm ensekirite, wi Ayiti gen anpil pwoblèm. Men kounya ou pral Canada, ou pral la France, ou pral Mexique e moun Mexique yo si yo pat goumen pou yo te gen yon bon peyi kote yo ta prale? Etazini si pèp Etazini pat goumen pou Etazini te yon bon peyi kote n ta prale? Jodia nap mande chak grenn Ayisyen. La jenès ann fè efò chanjman Ayiti ap soti nan nou menm kòmanse chanje tout sak pa bon lan ou kòmanse apresye moun ki bò kote w la moun anndan legliz yo Mwen menm, lè m antre anndan legliz, nan legliz bal mache a m ap chanje anpil bagay. Yon kretyen pa ka nan vèy de nwi tout lajounen, tout lannwit, nan jèn tout lannwit. Fòk kretyen al travay. Legliz. Fòk moun ki kretyen yo konnen depi w sou tè a fòk w patisipe nan devlopman peyi a. Fòk pastè yo fè fòmasyon pou di nou menm nou se kretyen men n ap viv sou tè a. M pa di w pou w al boule kawotchou, m pa di w pou w al boule voye wòch men nan desizyon k ap fèt nan peyi a fò w antre ladan, fò w patisipe. Nou 52 pou san nou lage peyi a lan yon pakèt lòt moun tandiske yon pakèt moun anndan legliz ki te ka fè mye ke sa kap fèt la. Fòk legliz al reprezante peyi a. Fòk legliz kòmanse antre yon ta de pwogram pou fòme ti moun yo, jèn moun ki lan legliz yo. Pa di moun lan e ou gen pou vin legliz e 3 fwa pa jou, 4 fwa pa jou non. Fok moun nan Al travay fok li fè vil Pèp ayisyen Kote nou ye la nou pat dwe la Men fon konsyan Se nou menm ki met tèt nou la Fok pèp la fose dirijan nou yo Respekte nou Fok pèp la fose leta Travay. Depi leta pran yon desizyon li tou kanpe dèyèl nou obeyi non lan lòt peyi yo yo mete yon santim sou kous machin pèp la pran lari li brizel krazel e lap jwenn rezilta nou menm pèp ayisyen nou obeyi twò vit. Fòk nou konsyan nou gon peyi nou vle l chanje men fòk nou batay pou sa. Map di mèsi, mèsi, mèsi nap di nou bezwen lapè Ayiti, nou bezwen lapè nan twazyèm nan, nou bezwen lapè nan tout peyi a paske prèske tout kote nan peyi a bloke se nou menm ayisyen kap goumen kont ayisyen. Map mande Bondye chanje chak grenn kè moun nan peyi a, chanje kè nèg a zam yo, chanje kè tout moun nou bezwen voye Ayiti, voye Ayiti ap soti nan mitan nou, voye Ayiti a pa Ameriken kap ba nou l. Map di mèsi, mèsi, mèsi. Pandan pandan m pa ta renmen desann san m pa ta priye pou li Gon van Gon van de transfòmasyon k ap soufle sou lavi m Gon van espwa k ap soufle sou lavi m Ou tande ou tande èske w kenbe yon grenn mo lè m antre legliz Aha nou genlè pa tande sa m fè la Èske w kenbe grenn mo sa lè m antre legliz Gen anpil bagay mwen menm Map chanje sa vle di nou gen espwa yon jou nap wè lami oh nan menl pou nap di nou na septe Jezi kòm sovè pèsonèl yo. Pa dil saj non, pa dil saj. Pa dil pa kriminèl tou non. Paske anpil ekzaksyon fèt se nèg sa yo ki responsab. Konprann byen se nèg sa yo ki responsab. Mwen menm m pa gen pwoblèm ak kenn nèg. M toujou di nèg yo ekoute. Se sa nap fè a mwen pa renmen. Men si nap fèl nan yon lojik poun ta kapab ede pèp. Pa egzanp yon nèg ta kriminèl andursi epi m wè nèg la kriminalite l lan li sèvi avèk li pou koz popilasyon an bon mwen map kanpe nan dol wi. Ou pa konprann non map kanpe nan dol. si e pa pou popilasyon an. M pap janm antre nan lojik ou a, eske n konprann? Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak Chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous apresye le travail pi apre kes kon di a la prochèn.